Zanmi konpatriyòt tvlakayhaiti.com yo, nou kontan avèk ou pou jounen mèkredi 7 desanm 2022 a. E se avèk an menm kè kontan an nou rejwenn ou maten an malgre jan bagay yo ye ebyen pou nou kontinye enfòme w, pou nou kontinye pote tout enfòkmasyon pou ou konsènan sa kap pase nan peyi Dayiti zanmi konpatriyòt nou yo. E nap pwofite di mèsi avan menm nou antre pi lwen, pi fon, pi danble nan enfòmasyon yo, nap di mèsi ak tout zanmi nou yo, konpatriyòt nou yo e kèlkeswa kote ou ye nan mond sa a ki pa janm lage E TV lakay Haïti pwen kòm ebyen nap diw mèsi pou konfyans ak fidelitew e mèsi tou le fè ke ou fè chwa de nou pou enfòmew. Deblozay pete, Dimitri Vorb tounen pi rèd, ankò yn fwa misye frape fò phtk e pou nou pa di presizeman Joseph Michel Martelly ki li menm E son nèg ki nan pwoblèm nan moman nap pale la a avèk an e otorite amerikèn yo ak an Kanada e Joseph Michel Martelly misye nan kouri e misye vrèman panike la a ebyen nou pral envite w an gen detay Dimitri Vorbe ki li menm sòti nan silans li sitou sou kesyon 11 fanmi ke CNDDR te fè konnen e se yo kap ame bandi nan peyi a ebyen Dimitri Vorbe misye vin pale avèk an Jean Rebel Dorcénat ki li menm Se yonn nan manb CNDDR la ki la pou dezame bandi e pou fè chita pale tou sa, ebyen Dimitri Vob la misye frape fò e misye doke pase wè tout nèg ki yo menm anndan pouvwa Ariel la epi se de nèg kap bay bandi zam se de nèg kap ame Donk ti jèn nan katye popilè yo ebyen Dimitri Vorbe misye pa mete dlo nan bouch li la poul pale avèk moun yo nou pral envitew gen detay dosye sanksyon Canada ak etazini e nap diw ke genyen Morvan John Colem ki li menm nan ti bouch louvri tou ak senatè Rony Celestin nou konnen ki gon kay ki vo konbyen milyon nan Canada ebyen Morvan ki li menm te pete boul dosye sa e jodia la gen gwo menas kap fèt sou E animatè BBJ entènasyonal la, Radyo bat bravo pou lajenès e Morvan la a, enben misye kontinye pou l demaske tout nèg ki yo menm pa dwat nan peyi sa a, tout nèg ki gen koneksyon ak bandi, tout nèg ki nan trafik dwòg ak trafik zam ilegal, Morvan ak TT, nèg yo pap manke pa mete dosye w deyò. Nou pral envite w gen detay. E Rony Celestin ki li menm t ap pale konsa e Morvan touswit ki pral reponn e kontinye dezabiye senatè a. Y ap kenbe nèg k ap achte zam sou fwontyè, y ap kenbe nèg k ap pot bal nan peyi a. Nou wè kiyès yo ye? Nou wè kiyès yo ye? Nou sonje sa nèg yo te konn ap di? Nou wè verite a jodi a? Di lòm saj, twazan san wou, twazan san kouran, twazan mwens kouran. Gadi, ou wè kounye a m p ap di bagay sa yo ankò. E nou k pou pale. E nou k pou di. Mwen m p ap di apre sa a di e mwen k te di. M p ap di anyen. Twazan. San kouran. E pa mwen k dil e ou. Pran responsabilite w. Si yap joure ou yap joure tande men. E pa mwen yap joure. Ti bagay sa fasil lwa pa konnen. Ou nèg ki di m kòman Jomo fè mouri, kòman Jojo fè mouri. Kòman l fè mouri m pa konnen non frè m. Mesye bagay yo grav anpil wi. Bandi jis nan tèt leta mesye. Epi yo menm ankò kap vin anba live la detanzantan vin joure. Nou pa remake kiyès ki rayi m? Enmi m, tout enmi m, pi fò enmi m se nèg ki nan phtk wi. Pi fò moun ki pa vle wè m se nèg ki nan phtk ki te nan bandi wi. Nou wè kiyès k ap achte bal? Nou sonje yo te di se yon afè 11 fanmi. Nou sonje y ap pale de 11 fanmi. Sou 6 dènye mwa k sot pase a la, tout moun yo pran, nou wè kote yo soti, nan ki klang yo soti, nan ki kleng yo soti, nan ki gang yo ye. E yo menm ki tap lonje dwèt sou mwen. Seri de dansyen depite. Nèg ki non yo nan dwòg. Wè nan moman la depi yon nèg ou te nan dwòg ou cho. Ase blan an deside lap mare dwòg dilè, lap mare bandi. Blan deside. Lap mare kriminèl, lap mare bandi, lap mare drug dilè. Gen nèg kap gen nèg ki gen nèg ki gen pou vomi. Gen nèg gen nèg kap vomi. Nap vomi yap vomi. 3 zan. Sa pran 3 zan pou moun wè klè. Sa pran 3 zan pou moun konprann sa kap fèt nan peyi a. 3 zan. pou nou wè klè, pou nou kòmanse kenbe yo. M gen lenpresyon gen nèg k ap veye yo wi nan moman an. Lè blan ap pran sanksyon, blan ap veye nèg pou l mare nèg tou wi. P ap ka fè pwopagann. Pwopagann fini ti mesye. La pwopagann è fini. CNDDR te fè konprann se 11 fanmi k t ap finanse gang nan. Ebyen kiyès ki nan tèt CNDDR? Nou konn kiyès li ye? Jounen jodi a nou p ap tande misye pale non. Paske l nan mawon. Nèg yo te met gang nan tout tèt enstitisyon nan peyi a pou fè dezòd. Enben jodi a e pa li, e pa verite a devan nou la. Verite a nan devan nou la. Nèg yo pa benyen pale, yo pa benyen fè bri. Verite a devan nou la. Y ap kenbe tout. Y ap mare tout. Nèg ki sispèk ki pou kouri. E nèg ki sispèk ki pou kouri. Dina Alexis. Enben nou la wi manman. A fè lontan w pa wè m menm nou la wi. Misye di m pou ki sa m pa t ret Ayiti. Pou ki sa m pa t ret Ayiti? Pou m te kite gang yo manje m? Mande Dye padon non. M pi entelijan. Pye m bon. Pye m bon. Lè bagay frèt m ap redesann. M ap vini wi. M ap vini. M pa lwen vini. M pa lwen vini. Poze. M ap kite yo pase men nan tèt gang yo ramase yo. M ap kite blan mare enpe. Nèg yo kraze peyi a plat. Se pa manti non frè m. Bagay la fè mal. Nèg yo di se yon seri de moun ki anpeche yo konstwi peyi. Yo met moun yo deyò. Moun yo kite peyi a pou nèg yo. Nèg yo pran peyi a yo gangsterize l nèt mesye. Nèg yo gangsterize peyi a. Yo fè peyi a vin yon narco state. Ou konn sa sa vle di? Yon eta, yon eta dwòg. Mesye, tann dat sa m pa vin la konsa m rete m fon mil moun la a. M pa janm anonse anyen. E pou sa nèg yo pa renmen m wi. E pou, an verite pou sa nèg yo pa renmen m. Konsa m pa anyen, m pa premye minis, m pa t anyen, m fon parèt nan yon live la, m di bonjou epi mil moun monte la briw! Mwen sèmante sou vi m, depi otèl la pa vakanpe, depi leta ayisyen kanpe biznis mwen, m ap fè sosyete vye pon al pran Morvan gran lajounen. Mwen menm, m ap fè sosyete vye pon al pran Morvan gran lajounen. Ok, Nèg sa yo Nèg sa yo frape frape John Colem Morvan anpil wi E Lèzetazini se paske l rayi Ayisyen se paske Ameriken rasis anvè Ayisyen ki fè ke tout nèg sa yo va depòte yo ak tout pitit yo al viv Matisan Hein E m regrèt, medam, mesye, nèg sa yo gen aksè a teritwa ameriken an jiska prezan. Paske zak teyoris nèg sa yo ap komèt nan peyi a, ou pa ka di w ap sanksyone dè sitwayen. Non nèg sa yo pa sitwayen. Nèg sa yo se teyoris yo ye. Yo gen paspò ameriken. Nèg yo se teyoris yo ye. Sanksyone yo. Sanksyone teyoris, pa sanksyone sitwayen. Yon nèg kap bay zam pou tiye yon pèp kisa w ye pa teyoris ou ye an nonb de mò nou anrejistre nan peyi a avèk nonb de mò nèg teyoris yo konn fè gen diferans la men se pou sa vè foukan fèl boule okay pou mateli. Vagabon sa wap gad su ekran la k rele Michel Martelly an li pa janm byen avk yon bon moun non depi ou bon moun li pap ret byen avw tou non nèg yo telman gen kob nan men yo medam mesye kob kob yon peyi wi pou nèg yo chita la pou yo fè lopital pou yo fè lekol pou yo pou yo ede jèn pou yo ankadre jèn nèg yo pran kob la yap chèche moun aletranje pou boule kob la pou yo. Nèg yo ap chèche moun patou. Rony Celestin, moun k ap boule kòb pou Rony Celestin. Rony Celestin ki tèlman gen lajan, medam mesye, se moun aletranje l ap tcheke pou boule kòb la pou li. Vye dominiken, gade patnè k rele Albi Alcantara la, se transfè byen wi Rony Celestin ap fè sou non l la an Repiblik Dominikèn. Jacques Sauveur Jean, senatè, ap fè biznis pou Rony Celestin. La a New York Rony Celestin gon boulanje li bay nèg responsab lòt bò a. Men sè Rony Celestin an la a, Blainville la a yo sot gon, yo sot, yo sot achte yon kay la a ankò wi. Sè Rony Celestin wi. M wè, m wè Luisa Celestin madanm ni, m wè l kite kay la. M pa, m pa, vin dòmi nan kay ou. Kay, kay ou e kay ou li ye, vin chita la dòmi. Vin chita la chita nan kay ou. Mwen chita e kay sè Rony Celestin an se la e la sèlman l pran pitit li li chita la l kache. Sou sou vle dimanch pandan w pral legliz m pral fè foto w wi devan mwen menm ou konn kay yo e kay mwen yo ye sou vle sou vle m ap m pral m pral fè video pandan w ap soti w pral legliz wi. M tande gon deklarasyon l te fè Wi tanpri m ta bay leta kay sa m ta prefere fè kadol kiyès ou pral fè kadol kiyès kap pranl nan menw bon fè jwenn kòlèm mwen vann kadol nan on kay konsa eto e lè ou te ka gon kay konsa ou pa wè kay la avèk leta kanadyen l sanble gade jan. Nou vòlè, pran kòb peyi a vin vin vòlè bagay a letranje, vin vin vin achte bagay a letranje. Pran kòb vòl la, vin achte bagay a letranje. Nan nou sou chòk! Eklatman sosyal la fèt kanmenm e lè abse sa pete nan vizaj yo map mande eske yap gen enfimyè Èske y ap gen doktè? Èske y ap genyen pwofesyonèl de sante tout bon vre k pou reponn a tant dabse sa yo k pral pete nan vizaj nèg yo? Peyi a di ase! Nou pa ka rale jan l ye la a. Oh mwen menm m satisfè deja mwen menm. Ti dyare a sèlman k ret nan dèyè yo pa ka yo pa ka pase 2 minit pou yo pale a moun nan. Sa sèlman gentan satisfè m. Paske nèg sa yo medam mesye yo pa konn tranble E yo k kriminèl, se yo k gen zam, se yo k gen dwòg, se yo k vòlè, se yo k gen blende, se yo k gen lajan. Non, l pa ka prale konsa. Nou pa ka alèz konsa. Mwen menm, e mwen k dwe alèz mwen menm. Se ti jèn mwen yo k anba live la, yo k dwe alèz. Nou pa gen dwa alèz. Medam, mesye, lè w gen kòb peyi w yon nèg vòlè w pa konn sa l fè avè l? Pitit li gen meyè edikasyon. Paske l voye l nan lekòl ki pi chè nan mond lan, li ba l ankadreman, meyè pwofesè yo antoure l. Ou pa konn lè nèg yo vòlè kòb ou, kòb peyi w, ou pa konn sa, ou pa konn sa, ou pa konn sa l, sa l, sa l fè? Pitit nèg yo al nan meyè lopital la, yo gen meyè medsen yo sou yo. Sa pa di w anyen. Lè nèg yo vòlè kòb peyi w, Yo pranl se pou ti boubout ti mennaj ti madanm ti pitit yo roule meyè pi bèl machin nan epoutan bagay la se pou nou tout li ye e kòmsi ou gen papaw la k bon kay epi lè w gade lè w gade w on sèl pitit rete l di e li k pi bo gason e li k pi konn li epi l pran tout byen an pou kont li. E sal vle di wi. E kòmsi papa w gen yon kay ki gen anviwon 10 chanm ladan, epi yon sèl grenn nan 3, 4 pitit, yon sèl grenn rete l pran, se li ki gen dwa sèlman, lòt yo pa gen oken pousantaj. Se sa nèg sa yo fè nou la wi Kounye a vye Lamothe etan l ye la pitit Desalin Kounye a vye Mateli etan vye Mateli ye la pitit Desalin Sa m Nèg sa yo m wè la pitit Desalin yo ye Bon men si yon nèg ta pitit Desalin se pa t ap yon fyète pou ou pou w ap depanse yon kòb peyi nan peyi a pou w ap devlope l Yon nèg ta pitit Boukman, se pou yon plezi pou ou pou depanse kòb peyi a nan peyi a? Hein? Mesye depi arive m isi, mwen di nou, nou menm ki nan kominote ayisyèn yo, pa ouvè tapi wouj pou politisyen ayisyen, se vòlè yo ye, se gang yo ye! M di, pa kite nèg sa yo manje menm kota pitit nou, men yo chaje san, m di yo, pa kite nèg sa yo bay pitit nou akolad! Nan m pa nan bagay pitit m ap bo politisyen ki sot Ayiti. Atansyon! Atansyon! M rive yon lè, mwen di nou medam, mesye, pa kite pitit ou pran pitit dilè de dwòg sa yo, vòlè sa yo kòm referans paske l pa konnen aprè dizan, aprè ventan, aprè trentan Pitit ou pral di w referans li se pitit Rony Celestin, se pitit Hervé Fourcand, se pitit Lamothe, se pitit Martelly, se yo k pral, se yo k gen kòb nan men yo, se yo k iks, se yo k igrèk. Li pral pran yo kòm modèl, kòm antreprenè, li bezwen reyisi menm jan ak yo, paske papa yo te travay kite pou yo. Pitit ou pral rayi w, m di w sa tout lasentjounen. Si w pa pran responsabilite w kounye a, pitit ou pral joure w parese, paske l pa konn ki mizè w pase pou fè edikasyon l, li pa konn ki mizè w pase pou mete l kote l ye a avèk ti plan, ti, avèk, avèk, avèk de gouden. Li pral di lòt yo, pil milyon kòb peyi w lan, li menm, aprè trantan, Pitit nèg sa yo pap pitit paw pap konnen pitit nèg sa yo te kase te piye peyi a non se la nan inivèsite Montréal la yo pral kwaze m pale w pitit ou ap di kèt mesye menm jenerasyon a papa m wi e papa mwen papa mwen papa papa etidyan parèy mwen an ye kot pa m te ye mesye pa m sanble yon vye parese ki tap ranse lontan menn. Ou ka malad la pitit ou kipe wi. Paske l di w tap ranse e l pa konn kisa w fè pou mete l kote l kanpe a la. Epoutan lòt vòlè yo menm jis vòlè bagay peyi w epi yo moute biznis agoch, moute biznis adwat, moute yo fè tout sa yo sou san manman w, sou san papa w, sou san kouzen w nan kanba a. Epi nou pa la pou nou batay ak nèg yo? Nou pa la pou nou batay ak nèg yo? Mwen menm papa, jou m ta jwenn ti pitit a m yo, ti pitit a m yo pou y ap pran modèl, se pitit nèg sa yo pou y ap pran kòm modèl. N ta pito disparèt, bagay konsa pa ka fèt. Se poutèt sa m vin adosye tout vòlè ba nou nan peyi a. E m pa gen pwoblèm a youn, paske tout nèg sa yo, se ra grenn ki te leve pi byen pase m. Tout se ti grangou, bagay, nèg ki tap manyen vye gwayav andeyò, ki pat ka menm chita, pat menm wè limyè. Pandansetan mwen papa m te pastè, l te direktè dekòl, m t alèz. Konprann? Alèz ke anpil nan yo la a, ti vòlè sa yo, ti grangou sa yo. Tchote andeyò, ap kouri cheval, batay len kont lòt, pete koupe pye, pim pye moun. Ti vò visye sa yo, ti gang sa yo, Nou anpil nan nou la a t alèz pase yo paske yo pa t konn vi pase nou. E sa k fè yo vin vòlè konsa a tou. Kan, kanpe batay avè yo. Tantou avantyè la a, Sophia Martelly, depi yon ti bal ap fèt se li k pou devan baryè ap ranmase goud, gounbe joure pou goud. jiska inè di maten pou ti kòb la antre nan men ni epi koulye la a miltimilyonè la pitit miltimilyonè papa miltimilyonè epi vye zanmi vye zanmi vye fanmi nou vye kouzen vye kouzin nou yo menm dominiken ap ba yo kout pye anba bouch ap ba yo kalòt dominiken ap ba yo kalòt epi aprè sa lè l soti pou l fè ti ti tak pa l epi l rale kouto venteyinyèm syèkl. Jèn medam nou yo, militè Dominika ap vyole yo, bat yo, plen venteyinyèm syèk, nan zye lemond. Epi w gen sanzave sa a, vye san sal sa a, ki rele Michel Martelly a, epi l fè pòz toupwisan l. Non monchè, ou pa ka toupwisan zanmi m. W ap jwenn nèg k ap batay avè w, bat. M ap jwenn nèg k ap batay avè w. Èske w konprann? Paske sèl nèg medam mesye sak fè misye depi lè lap antre lwen sekirite miyol kouri tounen lal kache yon kote l antre yon kote paske epa nèg kòmsi map kwaze avèl fes tou fes la epi m pase avèl fes tou fes kote a pap gen dega se pou nèg kòmsi Michel Martelly an m avèl nap kwaze yon kote nan espas fes tou fes kòmsi map vire dom male non. Ap gon dega kanmenm. Ap gon dega. Paske misye tro vole, misye, misye, misye tro sanwont. Fok rive yon kote pou mande pep la padon. Fok ou rive yon kote pou di ekskize w, ou pat konnen sa. E pa mwen se antouraj mwen k vole konsa m mande pep la ekskize. Kay mwen bò lanmè a nou mèt vann ni tout men pen sa m genyen vann ni mete l nan edikasyon mete l nan sante mete l nan iks mete l nan ygrèk ou kanpe dan di hein èske w konprann epi tout nèg a mikwo silans tout nèg ak mikwo silans nan peyi a li L'homme est intouchable Misye entouchab Yon pakèt vye atis pèpè Yo tout chita la Tout pè pale peyi a Tout pè kanpe Pou yo di ase Konprann? E frè mizisyen yo? Ki frè mizisyen? Frè vòlè nou oubyen frè mizisyen? Frè mizisyen ki bò? Gen mizisyen la ankò? Se yon dwòg dilè, se yon vòlè k la k te itilize lamizik pou l te fè dil dwòg li. Kounye a nou nan pawòl de mizisyen ankò. Mizisyen ki bò? Epi si m pa la medam mesye l soti pou l ap chante nan tout figi moun toupatou pou l ap pran plezi l. Vwayou pa p janm sou moun ankò. Jiskaske moun al nan yo chante tè mwen w tankou chen ou pa p janm sou moun ankò paske w son dwòg dilè w son vòlè Gang ou paka ap vin sou moun pou wap di wap vin kenbe mikro chante. Wap chante pou pitit ou ti pitit ti vòlè. Ou pral chante pou izo nèg sa yo kidnapè nan peyi a. Ou paka fè peyi a sa. Medam mesye e. Nou konnen Rony Celestin. Em bwè ti thé, tem bwè ti thé. Mwen wè mwen menm mwen pa okipe yo. Paske Morvan son nèg se se afè entènèt li l renmen li renmen konn. Ok mesye mwen jwenn tout mwen jwenn tout mesaj nou yo e. Osijè de sa nou pale a, pa, m ap di nou, pa okipe moun, tande. Mòvann pa nèg. Mòvann pa nèg moun ka fè anyen, tande. Pase Mòvann pa yon nèg ki gen nanm sou li. Mòvann pa gen nanm sou li. Pa okipe moun ki di w. Nèg sa yo. Nèg sa yo frape, frape djann kòlè Mòvann anpil wi. Malfètè sa yo, medam, mesye. Yo gen kob yo peye tout vye gangan sal ki gen atrave planet lan. Tout vye malfeteur sal ki gen. Tout net peye nan deyem pou expedition. Voye fè aksidan, voye fè mal, voye touye. Paske yo konnen bagay sa yo. pwisan men yo bliye si gen yon bagay ki tou pwisan. Lè w tande yon jounalis rete zanmi m mèt poze m yon kote m ap pran zam m touye touye tèt mwen aprè m touye pitit mwen touye madanm nan li konn sa l ap di li ka fèt vre vye bagay sa yo ka fèt vre men nèg yo konn bagay la pwisan men yo pa janm konn tou pwisan yo menm se la m pran yo a wi. E la m pran nèg yo! Paske yo menm y abitye fè dezòd yo, disparèt, pran pwen disparèt, mache fè ekspedisyon dèyè moun, voye al touye moun, moun nan te mèt aletranje fè vye bagay dèyè l, voye l al fè aksidan, fè grimas. Yo panse se piyay. Lè yo moute sou resif, yo moute sou resif, yo moute sou resif, tande sa yo di. Menm, mwen sèmante sou vi m, depi otèl la ta vakanpe, depi Leta ayisyen kanpe biznis mwen, m ap fè sosyete Vye Pon al pran Mòvann gran lajounen. Mwen menm, m ap fè sosyete Vye Pon al pran Mòvann gran lajounen. Ok, ok mesye, mwen jwenn tout, mwen jwenn tout mesaj nou yo. Osijè de sa nou pale a, pa, m ap di nou, pa okipe moun tande. Morvan pa nèg, Morvan pa nèg moun ka fè anyen tande. Pase Morvan pa yon nèg ki gen nanm sou li. Morvan pa gen nanm sou li. Pa okipe moun ki di w yo ka, yo ka fè Morvan yon bagay. Morvan pa nèg ki gen nanm sou li. E sa k fè w wè l ap.